Li inakseptab pou majorite lekòl nan peyi Dayiti ap fonksyone san akreditasyon, lwen tout egzijans nan zafè ansèyneman. Se nan lide pou korije reyalite sila, 2 jounen atelye sa yo lanse. Pandan 2 jou sa yo, aktè konsène yo ap reflechi sou mizanplas yon plan ak mekanism pou pèmèt ansanb lekòl k ap fonksyone sou teritwa peyi Dayiti gen posibilite akredite Daprè kòdonatè jeneral direksyon k ap apiye ansèyneman prive ak patenarya nan ministè edikasyon nasyonal la, Jean Wilner Pierre, ki regrèt, jouk jounen jodi a, se 30 ak 35 pousan etablisman eskolè ki rive pase etap sila. Aprè 48 an, kèl pousantaj lekòl? Le Ministèr arrive a akredite. Kel porsantaj, kel e le plus fort porsantaj dekol? que le ministère arrive à délivrer une licence de fonctionnement. Le chiffre ne dépasse les 30-35%. Cela veut dire que nous utilisons un outil, un instrument qui ne répond pas a la misyon. Reprezantan Bank Mondyal la King Nguyen salye travay Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl ap fè pou amelyore kalite edikasyon nan peyi a, pandan l soulinye Bank Mondyal ap sipòte ministè a nan inisyativ sila. Inisyativ ke la Bank Mondyal apresye bokou. Euh, donc j'espère qu'on euh, va continuer cette euh, forte collaboration avec les ministères, avec vous tous, nos collègues du ministère et des partenaires sur les prochaines quatre anè de la mise en œuvre de se nouvo projè promès. Ministre édikasyon nasyonal la, Boko Tepal, fè konnen politik akreditasyon lekòl la pral fikse kritè yon lekòl dwe ranpli pou gen aksè ak akreditasyon sila. Nesmy Maniga ki evoke 2 dokiman nan kad egzijans sa yo, fè konnen ankenn etablisman skolè pap kapab fonksyone san akreditasyon sila ni benefisye sibvansyon ministè a. Nan dezyèm politik lan, ki se politik nasyonal jesyon pwoksimite a, se ki règ ke nap met an plas pou ke nan chak lekòl Kominote yo gen plas yo tou. Depi nan kesyon jesyon kantin lekòl, jesyon liv ke n ap bay nan lekòl yo, jesyon jaden skolè, jesyon kijan direksyon lekòl yo y ap jere kalandriye lekòl yo avèk paran yo, avèk notab nan katye yo e tout lòt aktivite N ap soulinye Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl, nan kad yon resansman li te reyalize, estime gen 17 mil ekòl k ap fonksyone sou tout teritwa peyi Dayiti. Pou nou prezante yon dokiman IPEP reyalize soti lane 2018 rive mas 2022, men ki malerezman te dwe pibliye depi 2020 yo, men akoz pwoblèm twoub politik la, nou pa t ka fè sa. Ankèt la te reyalize premyèman sou inivèsite leta ak prive a. Premyèman nan Pòtoprens, alò depatman Lwès la, gen kat yo nou reyalize gen 95 inivèsite prive ki rekonèt. Nan depatman Nò. gen 10, gen pou depatman Latibonit gen 5, depatman Sant gen 2, depatman Nòdwès gen 2. E pou inivèsite piblik yo, sa yo rele inivèsite leta yo, gen 26 nan antou nan peyi a. Gen 4 lekòl nasyonal, 4 lekòl nasyonal sèlman dè zenfimyè. Imajine kantite timoun chak ane k ap reyisi nan egzamen bakaloreya, Tandiske Leta genyen sèlman 4 Ecole Nationale des Infirmières, Ecole Nationale des Infirmières Port-au-Prince, Ecole Nationale Infirmières Cap-Haïtien, Ecole Nationale des Infirmières des Cayes e Ecole Nationale des Infirmières de Jérémie. E genyen 9 Inivèsite Piblik an rejyon e nou bay yo la, nou pa gen tan site yo men nou prezante kòm lè près la pral fè repòtaj la pwè paske nou prezante yo. E gen 19. fakilte medsin k ap fonksyone nan peyi a. E se sèlman 6 fakilte medsin ministè sante piblik rekonèt. E nou prezante e inivèsite piblik ki gen prive ki gen medsin yo. Ankèt la revele tou, soti 2010 rive 2021, genyen 1 milyon 216 mil 160 elèv ki konpoze nan egzamen bakaloreya. Gen sèlman 556531 ki reyisi. E pou ane, kantite timoun ki konpoze pou antre nan inivèsite leta apre yo fin sot nan egzamen, se yon bagay dezòd nèt. Gen 450241 timoun ki konpoze Pou antre nan inivèsite leta, gen sèlman 33 mil ki reyisi. E lè n gade, nou wè tablo sa a nou prezante a, soti 2010 pou ane akademik 2010, 2011, gen 23 mil 532 elèv ki sot nan bakaloreya ki konpoze pou antre nan inivèsite leta, gen 3 mil ki reyisi. Sena ap denonse enèjikman Minis Esmer Manigat k ap gagote lajan leta nan fè de similak sou pretèks ke lekòl pa ka tann. Youn nan gwo evènman ki choke tout pwofesyonèl nan edikasyon, se fen mwa me an, minis lan òganize yon swadizan atelye, mini kòlòk nan yon gwo lotèl nan Petyonvil sou pretèks li pral entwodui nan sistèm edikatif lan La culture financière, économique et sociale. N ap raple nou, depi dizan, nan kad segondè renove an, Ministè Edikasyon Nasyonal inisye nan sistèm nan sa yo rele L'enseignement de l'économie ka fè pwomosyon pou lantreprenarya, pou lenvestisman e la culture financière et économique en général. Gen de matyè sòk tou ki se edikasyon a la sitwayènte, ki se jewografi a istwa ki fè pwomosyon pou la kilti sosyal. Pandan ke pandan dizan eleman sa yo enstale nan sistèm nan, epoutan minis edikasyon nasyonal a pral gade atravè de atelye pou l entwodui yo nan ministè edikasyon nasyonal nan lekòl peyi Dayiti. Ki ekonomi demach sa a? Se pou gagote lajan leta dekwa pou kapab detounen fon yo paske lekòl pa priyorite minis Maniga. E lè n ap gade nou konstate lise yo, lekòl nasyonal yo, yo pa genyen Laboratwa yo pa gen kouran, yo pa gen blòk sanitè, sa yo pa priyorite minis lan. Se poutèt sa, Syena mennen yon gwo kanpay atravè 10 depateman peyi an, nou konstate ke tout kondisyon reyini pou nou antre an grèv e evalyasyon ofisyèl nevyèm ane fondamantal e Tèminal S4 Filo se zafè tout enspektè. Men, nou pa ka pran nan menm pyèj avèk Ministè Edikasyon Nasyonal, Minis Nesmy Maniga, nou pa p deside rantre nan grèv. Poukisa? Etandone ke se pitit peyi an, pitit nou, elèv nou, neve nou, e ki pral nan egzamen e leta pa gen okenn sansiblite sosyal pou timoun sa yo ki aprann nan yon konjonkti difisil, se poutèt sa enspektè, enspektris nan 10 depatman peyi an deside kontinye ankadre elèv yo nan evalyasyon nasyonal yo. Men n ap lanse yon pinga bay ministè edikasyon nasyonal e direktè ki gen yon cheryo. Youn nan prèv efè ki choke sosyete an, se ke mouche Maniga deside negosye avèk bandi nan zòn Matisan pou favorize Ouvèti Repiblik Pewou nan Matisan, kote lekòl sa a fèmen pase plis 15 mwa. Kòman yon minis fè ap mande pou lekòl reouvè nan fen ane an kote tout lekòl pral fèmen, timoun yo pral nan vakans? Èske minis la te konnen pandan 15 mwa kote timoun sa yo te ye? E n ap raple nou, anviwònman Matisan an se kote gen afwontman antre moun ak zam prèske chak jou, kote zòn nan paralize, sikilasyon pa ka fèt. E lè genyen moun nan gran Sid lan ki tante pase oubyen moun nan rès depateman Lwès lan, ebyen yo pran bal, yo mouri, se kochon avèk Chen ki manje kadav yo. Yon minis ki genyen bòn sante mantal, pa pè, pa krent, l al negosye ak bandi pou l al ekspoze lavi ansenyan, timoun, paran ak responsab lekòl yo. Se poutèt sa n ap di sosyete an fòk li prudan parapò avèk Nesmy Maniga ki pap regle anyen nan tèt ministè an, men sèl sousi li se pou non l site nan radyo, se bay enpresyon l ap regle yon bagay, epoutan nou tout konstate ke sistèm nan krake. Siena ap poze yon ti kesyon avèk minis Maniga, Èske minis Maniga, si se pitit fi w ak pitit gason w ki te lekòl Matisan, èske w t ap voye yo lekòl? Etandone ke rejim phtk atravè Nesmy Maniga pa gen ankenn sansibilite sosyal, se sa k fè l poze aksyon sa a. Men, pèp la menm ke Nesmy Maniga ap travay kont yo an pa rive konprann sa. Etandone ke Syena se yon sendika enspektè de pwofesyonèl edikasyon, de avangadis, nou pran responsabilite nou pou nou denonse atitid nous sommes certains que la combinaison de nos ressources nous permettra d'obtenir les avancées que nous voulons pour les femmes. Le programme Yachipet vise à former des jeunes de 18 à 35 ans et à peinture des bâtiments. Ce programme fait aussi renforcer les capacités professionnelles des jeunes femmes en Haïti, promouvoir l'équité des genre dans la ville pour l'intégration de la femme dans le domaine professionnel et valoriser l'apport de la femme dans la régionalisation du domaine de la construction en Haïti. Cette formation en technique de pétition en bâtiment se déroule ce mois-ci à Port-au-Prince, au CAI, à Jérémy. 60 jeunes femmes choisissent sur concours, dont 20 par département, auront l'avantage de recevoir cette formation, mais aussi des connaissances en employabilité professionnelle et en création d'entreprise afin que chaque femme du projet soit mieux préparée pour le marché du travail. La plupart d'entre elles bénéficieront de stages et d'emplois durables, grâce à nos partenaires bien sûr. L'autonomisation des femmes et des filles commence par la reconnaissance et le plein exercice de leurs droits fondamentaux. C'est peut-être une évidence, mais certaines évidences méritent d'être répétées. En effet, et nous le savons toutes et tous, malgré les, progrès accomplis, les femmes et les filles continuent de rencontrer de nombreuses difficultés. Leurs droits ne sont pas entièrement respectés, leur autonomie est souvent restreinte, leur développement personnel n'est pas assuré la majorité des femmes haïtiennes ne sont pas autonomes, elles continuent de subir au quotidien toute forme de violence. Or, une femme autonome, épanouie, est gage foyer heureux, d'une communauté paisible et à terme d'une nation stable et développée. La femme qui a accès aux opportunités économiques, au contrôle des ressources et qui jouit pleinement de ses droits sociaux participe efficacement à l'essor de son ménage, de sa communauté, de son pays et de l'humanité. C'est conscient de cette réalité que nous lançons ce programme aujourd'hui qui nous permettra J'ai foi en notre capacité à prendre au niveau national Communautaire et régionales des mesures et actions innovantes et réalistes en Haïti pour l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes. C'est sous ces mots que je déclare officiellement lancer le programme Yes She pour l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes. Parce qu'il faut dire que nous, on travaille au PNUD dans des domaines divers et variés. nous travaillons dans, dans, la réduction de la pauvreté, dans la gestion des risques de désastre, dans le genre, dans l'égalité des sexes et aussi dans l'émancipation des femmes. Nous, à travers le PUD, nous croyons dans ce projet qui permettra à beaucoup de femmes, surtout dans les départements comme l'Ouest, le Sud, et on, sait que comment ces départements ont été touchés, non seulement à travers le dernier tremblement de terre de 14 août 2021, mais aussi dans des catastrophes un peu plus loin comme euh, l'ouragan Mathieu. Donc ces départements demandent une attention soutenue, et surtout pour les femmes, pour les filles. Parce qu'on sait que quand il y a une catastrophe naturelle, bien que tous les, tous les hommes avec grand H, c'est-à-dire les femmes et les hommes, ont la possibilité de subir de plein fouet les conséquences de, de cette catastrophe, mais les femmes sont encore plus vulnérables. Ils ont encore plus de besoins. Donc, monter un projet comme ça à travers ce département, c'est appuyer euh, l'émancipation de la femme, l'intégration de la femme. On sait que dans notre société, on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin d'appuyer les femmes et les filles aussi. Donc on a besoin de les soutenir. Donc nous, à travers le PNUD, on voit dans ce projet un moyen d'aider, un moyen d'appuyer le développement, l'émancipation des femmes. C'est pour ça, nous, on appuie sans réserve ce projet et qui est un très beau projet, une très belle activité. Et je pense que vous allez, euh, vous, allez vous régaler à travers tout ce qui a été préparé pour vous. Donc, euh, avec euh, le comité organisateur, nous sommes bien heureux de vous accompagner, de vous accueillir aujourd'hui. Et je vous souhaite une cordiale bienvenue et que nous allons passer un agréable moment ensemble. Ça, nous constatons dans le pays hein, qui sont bonnes l'école qui a sans autorisation ministère. Et malheureusement, Gen menm lekòl piblik ki bay tèt yo non lekòl piblik ki ouvè san otorizasyon ministè. Gen menm lekòl segondè ki pote non lise, ke yo rele lise, ke yo fè timoun abiye tankout elèv lise, ki ouvè san otorizasyon ministè. E lè timoun sa yo rive nan S4, nan tèminal segondè, yo pa ka al konpoze, paske ministè pa rekonèt lise sa a. Ebyen lè sa se nan gwo pwoblèm, se nan gwo kouri paran yo ye, Se pou sa ministè a pral pibliye trè byento vrè lis lise ke li rekonèt nan peyi a, ki se lise leta te inogire, lise ke ministè a te louvri. Li pral pibliye tou lis lekòl piblik ke ministè a te inogire, ke ministè a te kouvri, paske nou rann nou kont gon pil foto k ap sikile sou entènèt la, lekòl anba pye bwa. lekòl an ba tonèl, ke yo rele lekòl nasyonal, ke yo rele lise, ki pa gen otorizasyon pou yo fonksyone, e ministè an pral sevi kont sa. Natirèlman, se defisi Leta a ki fè ke poko gen lekòl nan zòn sa yo, se yonn nan rezon ki fè ministè a ap pouse sou kesyon pak nasyonal edikasyon pou gen plis bidjè pou ke Leta envesti pi plis, men sa pa bay pèsonn otorizasyon ouvè lekòl piblik nan non ministè an, kote anseyan yo p ap ni nome, ni touche, e direktè yo nou pa rekonèt yo tou. M tou anonse n tou ke lekòl ki te rele Beliz Kastra, ki te anfrenn nòm ministè a nan fè timoun abi, nan mete timoun nan solèy, nan pale mal ak timoun, ministè a pran desizyon li retire lisans lekòl sa. E n ap kontinye fè sa toupatou, paske ane sa tou, nou konstate gen lekòl, gen direksyon lekòl, malgre timoun yo pa t pase egzamen nan lekòl yo, S3, y al nan lòt depatman pou fè timoun yo eseye enskri lòt kote. Nou pral fè anons nan sa, n ap pran sanksyon kont lekòl sa yo tou, lekòl sa yo ap fèmen tou. Nou a plis ke 5 fwa la depi palèdjistis e avèk. Parquet ap kanbriyole! Et pas plus tard que hier, pas plus tard qu'hier, le bureau du doyen a été vandalisé totalement. Se doyen an k'ap di m sa. Doyen an ap di m bon, Mèt Remy, sitiyasyon an konplike pou li paske nèg yo pilonnen biwo l la. Yo kase biwo plizyè jij, Petit Papa, William Morin, E kil son edume etc. Bon ki bon lot jou anko. Yo kase biwo anpil komisè. Donk jan de sitiyasyon sa yo montre aklè ke leta fayi. Ke leta pa ka pwoteje menm pwop edifis li. Ke leta pa ka ede menm pwop anplwaye li. M pap voye flè pou komisè Lafontan men sepandan Nou wè ke l'ap fè dè efò, l'ap mete dè baryè an fè fòje avèk de trè gran dyamèt, de pwofile avèk de trè gran dyamèt jis pou ka pwoteje batiman an. Men malerezman sa pa sifi. Nou menm nan nivo kado, n'ap mande pou yo sekirize tribinal la lontan, n'ap mande pou yo mete dè kamera de siveyans 24 su 24 lontan sa. Nap mande pou ke dosye yo vin yon yon sòt de modènizasyon oubyen denfòmatizasyon des infrastructures de la justice. Yo pa janm tande nou, yo pa janm fè swivi. Donk se sa k fè ou wè kanbriyolaj a repetisyon sa ap fèt. E lè bagay sa ap fèt, di tèt nou, nou wè l kòm yon senp woutin, men pral gen gwo konsekans. Fenomèn detansyon prevantif pwolonje a. L ap vin pi di. L ap vin pi rèd. Paske la, gen anpil moun konnen ki pral mouri, ki pral soufri nan prizon. Gen anpil moun ki pral mouri, ki pral soufri nan prizon. E fò n panse avè yo tou. Depi yo kase tribinal la, dosye disparèt. Depi yo kase tribinal la, y a la dosye. Depi yo kase tribinal la, gen anpil objè kò Dideli ki disparèt. Enben, lè konsa a. Moun Ki te konsène nan dosye sa yo se pral peye pou kase a? Asiz poko janm fèt. Don imajine w, si asiz poko janm fèt, dosye a ap pèdi, tribinal ap kase. Men se tout espwa moun ki nan prizon yo k ap disparèt. Se tout espwa moun ki nan prizon yo k ap fini. Se tout espwa ou kon moun ki arete 10 an, 15 an. Ki pou janm ka jwenn yon chans pou fè abeas corpus la fini. Leta menm pa janm pote yon solisyon. Leta pa janm di anyen. Leta pa janm di. E moun ki nan prizon yo, yo menm tou, yo bezwen sòti, yo bezwen libète yo. E nan sans sa a, nan sans sa a, se nou menm kòm avoka k ap defann dwa moun ki pou pale pou yo.